Nan videyo sa, medam e mesye, nou pote divès enfòmasyon pou ou, son bilten de fòmasyon. ki chaje, ki boure avèk anpil anpil gwo dosye ke ou pral gen pou gade e kite kòmantè ou anba videyo sa a paske tèlman gen bagay ki pral etone ou anndan videyo sa a nou pa bezwen di ou si jounen ou ka mal pase paske gen koze, gen bagay, gen bandi wi kap fè e defè nan peyi sa a menm leta pa okouran. Konbon jou ak bonswa pou nou tout e byenvini sou tvlakayhaiti.com. Jodi an se mèkredi 12 avril 2023 e nou kontan avèk ou nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou ou pou nou vin enfòmew sou sa kap pase nan peyi Dayiti mèdam se mesye enben nap pwofite le tan pou nou di yon gran mèsi ak tout zanmi nou yo tout sila yo tout konpatriyòt de patou atravè mond lan sila yo ki Ayiti nap diw byenvini e nou kontan avèk ou aprè midi a pou nou pote videyo sa pou ou. Nan videyo sa nou pral envitew wè yon sekans videyo kote bandi nan Savyen kap fè pewòl kap peye sòlda yo kidonk se wikend, wikend fini semèn nan kòmanse fòk tout bandi yo menm yo jwenn pewòl yo fòk tout bandi touche enben nan videyo sa nou pral fèw gade kòman enben chèf gang lan li menm tap peye sòlda yo se pa de twa mago lajan de blòk lajan nou pa bezwen diw ki kantite yo ka ye. Enben, se lajan sa yo ki pral peye sòlda yo y ap rele yonn pa yonn vin pran lajan nan men chèf yo. Donk, se sa Ayiti, se peyi a sa. Lòt gwo nouvèl ki fè anpil moun sezi, menm tete ak Morvan tranble, paske chèf gang Izo, misye sèmante, depi chèn YouTube li a li menm li bloke, enben se pèp ayisyen ki pral peye sa, se popilasyon ki pral peye konsekans lan, paske li menm se mizik li fè e se youn nan rezon ki fè YouTube Enben bal plak donè donk enben si tout fwa chèn youtube izo li menm ta bloke ben ta siprime enben izo fè konnen se zam li konn kenbe e se zam li pral kontinye kenbe e se pèp ayisyen ki pral peye sa paske depi menl gratel li pap rete gade e menl kap gratel kidonk fòk izo li menm li mete bal sou moun yo lòt gwo nouvèl ankò nou pote pou ou menm dosye izo sa ou pral sezi tande kòman dcpj. Enben avèk divès wo plase nan pnh la medam e mesye enben kap pwoteje Izo kap bay Izo tout sal gen bezwen nèg yo achte zam pou Izo yo achte minisyon pou Izo nèg yo achte tout sa Izo gen bezwen menm kamera Izo bezwen enben se 2 gwo zotobre anndan pnh la medam e mesye ki fè kòmand kamera sa yo paske kisa Izo konn nan teknoloji kisa Izo konn nan dosye kamera enben se ou pral sezi tande rezon ki fè Izo li menm. Li pwisan konsa rezon ki fè izo enben misye pa respekte leta misye pa respekte otorite ayisyèn yo yon sòlda izo ki li menm aprè yon video ba marasa moun tout moun zero e zero e 7 de zero pa gen revè enben ki li menm te anonse nan yon video sou facebook kel pral ayiti e l pa gen pou pè oken chèf gang nan peyi sa a, anben gen yon sòlda Izo ki te gentan met antèn sou Ba Marasa e misye di l te gentan al tann Ba Marasa nan èpòt pou l te tou antre nan vilaj ak Ba Marasa, enben se byen jwenn byen kontre, misye pa jwenn Ba Marasa, misye pa wè Ba Marasa, èske Ba Marasa t al Ayiti ou pa, oubyen èske se foulay ki t ap fèt, nou poko konnen. Men nan videyo sa a nou pral envite w gade sòlda sa a ki di l se senkyèm chèf nan baz 5 segond anndan vilaj de Dye kap dirije pa Izo enben li menm ki tap pale ak Bama a sa e misye sèmante avan lontan enben fòk se lòt bò pou Bama a sa rete men depi misye mete pye l Ayiti sòlda sa fè konnen lap mete lapat sou Bama a sa sou tvlakayhaiti.com gade video a jiska la fen nap tounen pou yon pwochèn video. Hey kòman nou ye? M pa tap fè video a non. Ou konn sak fèm fèl? Bama sa chita etazini chita dèyè kameral kaka sèlman lap pale li pap met pyel atè. Map gad bama sa kap pale ki paka pran yon van kalòt. Kom Bama a sa ou pap antre Haiti vre se blofe wap blofe moun se sou blof ou ye mwen m garanti w Bama a sa wè m pa janm met pye m atè fwa sa a m tap resi met pye m atè e Bama a sa m pap baw manti ou mèt fè m konfyans e fè m konfyans mwen prè pou m vin chèche w èpòt la. Mwen pwè pou m vin chèche w èpòt la pou m antre vilaj avè w. E Bama a sa fè m konfyans. Mwen sèlman k ap goumen avè w a men n ap pran. Pa gen afè bagay sa m. M se senkyèm chèf nan baz la. Dakò? E m pral chèche w, n ap pran a la men. Pa gen afè ba egalil. E mwen sèlman k ap goumen avè w. Menm lè w wè tout nèg kanpe, pa bezwen pè, pa fè kè kase. Mwen sèlman k ap bif ou. Debouken kran ba m a sa. Anpil nan nou menm, se dèyè telefòn nou gen fòs. Nou pa p met pye nou atè. M te gentan met antèn sou ou. Ou pa antre Ayiti ba m a sa. Se sou may ou ye, sou blòf ou ye. Ou pa antre Ayiti. Ou kache la Etazini, dèyè yon telefòn, w ap pale kaka. Papa sa met pye w atè men. Ou kwè m pa gwo nèg? Ou kwè m? Ou kwè m papa sa? Ou kwè m? A vle di ke mwen m sèlman ke ou vle aprann. Mwen m sèlman k ap bifaz ou. Pa gen afè bagay moun nou pral mete anfas ou. Ou konprann sa m di w la? Papa sa m p ap ba w manti. Depi ou kale m. Depi ou kale m, m ap ba w lò sa. Kòm m wè w toujou ap met yon seri de fake bagay nan kou w, depi ou kale m, ou bat mwen, n ap ba w lò sa, ba m al sa. M pa p ba w pri l non, al tcheke l sou entènèt la. M pa p ba w pri l. Al tcheke l sou entènèt la, dakò? Sa vann 54 mil dola. Vèt! Ba m al sa. Kòm e dèyè telefòn ou gen fòs, m te gentan met antèn sou ou, m al chèche w m pa jwenn ou. Ba ma sa met pyew atè. Tag ba ma sa mwen. Moun ki di yap travay pou ayiti yo bon tande fanatik mwen yo ann mete yo klè fanatik izo ok youtube li banm trofe a epa pou lot ann banm li pou mizik map fè Yè pou mizik map fè. Paske mizik mwen gon janl rive sou moun ou wè sam diw la e mizik rèd ok yo mele aem yo mede aem sa poko anyen m poko fè anyen lan mizik la kounya la gen anpil ayisyen epa tout pou yo ta kontan sa kap fèt la oh izo antre lan mizik si misye te ka ret lan mizik la nèt ou wè sam diw la e ki ti plim sak sou mwen la ah lèfini ma retirel e. Pou misye ret nan mizik la nèt bagay sa yo si misye ret nan mizik la nèt li tap bon an e pa sa pou nou ta kontan bon kounya nap di oh non yo pa sipoze bay misye plak eeh an li pat paj li tèl bagay bon se se bon se mizik la ki fèm ekate yon seri de sesi sela bay zam Kounya la nap di report chanel. Si platfòm sa yo se ayisyen ki te dèyè yo. Kounya la fap li di lèt. Ok. Pou nou fin di lèt yo Izo pa sou youn. Nan kisa kòmsi Ok kounya ok fwip yo di lèt. Nou te konnen izo pat pastè kisak pral nan menl lèl nan menm dwèt map grate m pap just rete map gadel konsa koman pral fè gen plis bagay ki fèt nan peyi a plis sesi sela plis bagay. Bon map salye tout moun nèt ki pral gad video sa kelkeswa peyi ou ye e Lapli Kris ki li bay bougòy. Vitelòm lan mansonj ou Jeff, Babekyou, Iska, Nikanò, Gabriyèl, Kempès, Ti Makak e Liksonn Dèdè nou twòp Ti Mepri kòmannye kòmannye Map salye pnh. Map salye Ariel Henry. Map big up dcpj. Nou tout se ayisyen. Map salye Theriel Delis. Theriel Delis, respè. Ala man vann moun sal. Li son moun santi li. E fanatik mwen yo. M pa wè komsi ki jan m ta di nou mèsi. M pa janm pral itilize mo a pou m di nou mèsi non. E Moun ki di yap travay pou ayiti yo bon tande fanatik mwen yo ann mete yo klè fanatik izo ok youtube li banm trofe a e pa pou lòt anyen li banm li pou mizik map fè ye pou mizik map fè paske mizik mwen gon janl rive sou moun ou wè sam diw la mizik rèd ok yo mele a em. Demen daye msa poko anyen m poko fè anyen lan mizik la kounya la gen anpil ayisyen epa tout pou yo ta kontan sa kap fèt la oh izo antre lan mizik si misye te ka ret lan mizik la nèt ou wè sam diw la hein se ti plim sa k sou mwen la ah lèfini ma retirel hein pou misye ret lan mizik la nèt bagay sa yo si misye ret lan mizik la nèt li tap bon hein E pa sa pou n ta kontan? Bon kounya nap di oh non yo pa sipoze bay misye plak eeh an lipat paj li tel bagay bon se se bon se mizik la ki fèm ekate yon seri de sesi sela bay zam kounya la nap di report chanèl si platfòm sa yo se ayisyen ki te dèyè yo kounya la fap li di lèt ok pou nou fin di lèt yo izo pa sou youn Lan kisa komsi ok kounya ok frip yo di lèd nou nou te konnen izo pat pat pastè kisak pral nan menl lèl lèl nan menm dwèt map gratem pap just rete map gadel konsa kounya pral fè gen plis bagay ki fèt nan peyi a plis sesi sela plis bagay e pral bzwen renmen ayiti. Ou priye Bondye pou mwen t la atis mèt ou di ripòt ripòt ripòt humm atis mafya mond lan fanatik mwen yo fèm rive a 1 milyon moun gon lòt plak m bezwen ok male nap pale paske m pral dòmi la gen 2 blan k sot etazini k vin kote m la pral ale. Oh ti mesye sa kap fèt? Koze. Jodi lendi eee Jodi madi Jodi a konbyen? 11. Jodi a 11 avril. Ah, ou konnen apre n fin danse rara, ou konnen ti sa n te gen nan men yo, n gentan fin boule yo. Wè sa m di w? E jodi a e jou m fè feryòl pou sòlda yo. Maten an m leve la e jeneral Lukson ki rele m. Lè nap lage dèyè ti mevri mèt te lage nan lagon baraj moun an prann briza nenpòt kote li a moun an prann wè sam diw jodi a la e peryòl li ye ou konnen se chak 11 nan ou man fè peryòl bay sòlda pa gen pwoblèm bal fè lemond wèl. Izo son nèg la polis ap pwoteje. Gen anpil bagay k ap di ke m pa ka kouri lage yo san ke m pa gen bon eleman pou sa. Tankou deplasman misye, jan l al nan fèt, kay Vitelòm, etsetera bagay sa yo Anpil koz ap pale. Sepandan, lè m al tcheke nan achiv pnh, tout nèg m tcheke yo pa ta ban m anyen. Finalman, m jwenn on avi de rechèch depi 1804. Depi 1804. M jwenn on avi de rechèch, gen lè se epòk Rameau Normil te la. Epi m wè yo mete on foto. M pa konn si l sanble a misye, si l pa sanble avè l, men yo di e li. Epi yo di, Izolan ensi koni. Mwen menm depi lè map tonnen map tande non misye m pat janm konnen l te rele izolan. Gon nèg ki dim non èske w sonje gon lè jout te konfonn e pa vre jout te byen di li te di izo 5 segond e l di e pa izolan pam nan non li di izo 5 segond na pale pita mwen menm achiv yo la donk pa banm manti mesye tande byen achiv yo la pa banm manti nan nan Avi de rechèch ke pnh te mete sa fè lontan, yo ekri Izolan ensi koni, chèf de gang, 5 segond, bagay sa yo, asasina, bagay, asosyasyon malfèktè, kesedyo. Yo ekri Izolan, pa gen pwoblèm. Men lasosyete, sa fè prèske 1 an wi, ODV a dekouvri Vrè non misye te itilize Facebook lè l te ti jenn ti gason jan w ap gade l sou ekran la. Sa di si lapolis, si lapolis te gen volonte pou te kontinye trake misye, se pa paske l debare vizaj li kounye a non, dayè se yon bagay li fè a volonte. Mentnan, lapolis t ap renouvle avi de rechèch lan li ta pral pran menm enfraksyon repwoche yo ankò plis paske misye tiye polisye etc. Yo te sipoze renouvle l pou di ke Johnson André alyas Izo chèf kriminèl asasen kidnapè kap dirije 5 segond lan gen yon avi de rechèch dèyè l lè sa medya ap ekri sou li etc. Paske kisa dcpj pa konprann ke m pral pale ak yo aprè midi a? Le dcpj gen de done ke l bay son nèg. Men dcpj se yon antite ki rekonu pa sèlman pa leta ayisyen men a lechèl entènasyonal. Sa di si gon dokiman ki soti dcpj li ka itil la repiblik. Tande sa map pale avè nou la. Tande byen wi e ve li. Sa di si gen yon dokiman ki sòti dcpj, li ka itil nan yon seri de dosye. Bon imajine jodi an la, m wè petisyon ap siyen pou bagay anile kont youtube misye. Mwen menm m pataje l men m pa siyen l. M pral di n poukisa. Mwen pataje petisyon men mwen pa siyen l. Paske menm si 50 mil moun te siyen petisyon, YouTube gen dwa chwazi pa anile kont misye a otoutan l pa vyole lwa YouTube la li menm. Sa pa p etone m. Rezon an senp. On kriminèl de o ran nan tranp Izo. Misye se premye nèg pou dcpj ta ap takle chak segond. Ou ko janm tande gen yon operasyon t mennen la aprè bagay ki te pase 12 mas lan? An kòmsi yon nèg annik enstale la nan vilaj de Dye, misye detwi polisye janl vle, li enpoze lwal la, pa nèg yo pa menm yon fwa tante mennen yon operasyon nan vilaj de Dye? Misye kounya tèlman alèz se cho lap fè, cho fanm etc pasi pala, kounya lous atis mafyal ye, fè videyo lap choute videyo maten midi swa, epi Pèsonn pa gen kontwòl li? M ta renmen n eksplike sa. Si n pa gen mwayen, pa la ti jèn ki konpetan, pa la enjenyè Moreno pa egzanp. E pa la avè li, ou pa wè kounya Izo se cho l ap fa medam sa yo al pase, al pran plezi anba a. Pa la enjenyè Moreno Jean Baptiste l ap ede nou. Misye gen Smart TV, misye gen televizyon entèlijan lakay li. Sa sèlman sifizan wi pou yo trake misye paske pa gen volontè. paske pa gen volonte kidonk mwen menm sa map gade devan zye m la a dcpj pa inosan nan ensekirite n gen nan peyi a paske m pa ka konprann nan kad yon petisyon map chèche menm yon avi de rechèch ke dcpj te lage dèyè izo m pa ka jwenn m pa ka jwenn ekoute la sosyete se swa n dakò fè peyi ou byen n dakò fèmen peyi a. Lòt bagay. Gen moun ki sot kete non bagay ou konprann wap se sat kraze peyi a. Paske nou minimize tout bagay.